Ou mèm Zaspora ki remè Aisyen Ou mèm Zaspora ki ta remè edè Aisyen Je diya, jwèk pou ou Jwèk pou ou kon pe pou kapap tonon sponsor Pou kapap mène yong den Aisyen fin Boisyen Yon organizasyon kap pe tout freyo Ou mèm ou selman kap ton sponsor Pou kapap fè sa, relèm 954-274-7606 954 274 6606. Haïtien a souffri, aidez-vous, aidez-vous pour quitter tel en ça. 954 274 6606. Merci.